Ou potko tande koze sa non. Oh oh. Pou Laura arive prezidan nan lane 2022 a. Anvan 31 desanb fok Ariel mouri wi. Kiyes kap touye Ariel? Surman se kesyon wap poze tet ou. Sè Laura fè konnen se Ariel kap touye tet li. Pep ayisyen. Ou pral gade e tande ak de zòrèy ou jan ti pwovèb kreyòl la di, Komisyon pa chay. O o! Ti Jan bò kote pa l, pwofetize sou peyi Dayiti, 31 desanm k ap vini la a, bagay yo p ap piti, gon dyab ki pral bwè san nan peyi Dayiti. Pwoblèm pou premye minis Ariel ou pral tande pwofesi sila. Medam matmwazèlz e mesye nan kanaran bagay yo ekstrèmeman tris. Bandi nan zòn sila kenbe yon jenn fanm. Aprè yo fin poze l yon bann kesyon, yo minote l, yo asasinen l sou pretèks l ap bay lapolis enfòmasyon. Ou pral tande deklarasyon demwazèl sa avan menm yo te touye l. Sa k ap pase nan komin Savanèt se pa yon ti bagay ki piti. E m menm ap mande èske minis travay la ki se Rosemond Pradel konnen zòn sa. Pèp ayisyen ou pral gade kèk imaj w ap wè nan ki kondisyon Pèp ayisyen ap vwayaje. Mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman, fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew. e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa ki se te, papa m gon kay, li kraze, men pyès moun pa ka ranje l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se ze. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Lannwit kou lajounen, grann mwen pa sispann babye. Lannwit kou lajounen. Grann mwen pa sispann babye, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè an la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, ebyen anvan 31 desanm ap gen koze nan peyi Dayiti. Ti Jan anonse kisa k pral pase nan peyi sa. Bonjour Ti Jan, kòman lavi a ye? Di nou non, kòman rès ane a pral dewoule, ki sa k pral pase nan peyi Dayiti, ki sa lwa yo di ou souple? Woy gason, mwen fout radote. Tande non gason, pral gen gwo bagay ki pral pase nan semèn nan la. Pral gen yon gwo bagay ki pral pase nan semèn nan la. Sa k ap pase ti Jan? Avan 31 desanm. Avan 31 desanm? Wi. Gon gwo bagay k ap pase nan peyi a. Gon gwo koze, gwo koze, gwo koze, gwo koze, pase gon dyab la k benyen bwè san. A non, a non, ti Jan, di nou, sa k pase, ki dyab? Sak pral pase? Roozii pral gen pwoblèm. Kisak pral pase? Eske se sè Laura ki pral prezidan nan peyi Dayiti? Kòm etan done m wè ni Ariel ni Laura e 2 moun kap gra nan peyi a aktyèlman la. M pa konn sak pase, di nou sa ou wè, pale ansanm avèk nou. Gason mwen di w gason m Ariel Henry gason m Ariel Henry gason m Ariel Henry m yo kòmanse prepare pou li pou yo resevwa li wi gason men men gen ti konplo. Gen ti konplo ki konplo. Gen ti konplo anba anba. Anba anba. Wi. Enben Gonayiv trayi. Kòman se depi nan premye janvye gason marye lan li pral pran gwo fwap. Li pral Gonayiv. Li pral pran gwo fwap. Heyy! Ala traka pou lave kay tè papa. An yo ap prepare pou Ariel? Ou serye la? Men kisa yap prepare pou misye konsa a di nou plis non. Gason marye a lanri. Gason marye a lanri. Li pral pran yon gwo frap. Li pral pran gwo frap? Wi. Ki frap? Bon li gen jile pa bal wi. Nan menm menm an mwen fout atande. Mwen atande jile pa bal sou li wi ti jan. Gason an pral pran yon gwo frap. Ki frap li do pral pran la? Ki Ariel? Josué fon poze. Pase ou wè Ariel? Li toujou gen 4 jile pa bal anba chemiz li. Koman yo rele sa pèp ayisyen? Jile pa chemizèt? M gen enpresyon premye minis lan pa janm met chemizèt sou li. e met 3 jile pa bal pase non m confuse m pa ka si m pa ka konnen si PM nan se gra l gra oubyen se boure l boure a e PM nan tèlman rèd li mache yon bò li pa fouti mache dwat m gen enpresyon se 3 jile pa bal men jile pa bal sa yo se etazini yo soti pase si san kore yo te soti oubyen taywann Li pa tap chita sou PM nan konsa. Li tap rive sou tèt vant PM nan pase vant PM nan gwo pèp ayisyen. Bon ou ka gade imaj sa, gade. Donk la a, nou kapab konfime se pa sèlman jile pa bal PM nan mete, se ke l gra tou. Se premye chèf nan peyi a m wè gra konsa pèp ayisyen. On dirè mesye a pa gen okenn sousi, tout va bien dans la République. M confuse. Ann avanse ti Jan, di nou sa w wè. Gason marye lan ri. Li pè. Li pè Gonayiv. Li pè. Men, men, li gen m sekirite l di l li pa pran chans. An sekirite l di l pa pran chans? Si w wè l ale, l ap fè tèt rèd. Se toujou dyab kap fè peyi a. Se toujou dyab, dyab, dyab, dyab, dyab. Vire tounen nap pilonnen tèt dyab. Le san de Jezi biw mande m ki kote nou jwenn le san de Jezi a m pa konnen. Le san de Jezi biw se pilonnen nap pilonnen nap kraze tèt dyab la. Epi menm nou menm ankò kap di humm pou nan pòs sa pitit fò gen sou wi. Haha kisa ala lwa landjèz papa atò si se konsa tou m t al fon leson lakay ou lwa tap vini di m i konn wè m lakay ou tou men tande non kite m eksplike w bagay moyiz janchal toujou reve pou l vin prezidan peyi dayiti pa l ansanm avè nou èske li pa konn al lakay ou pou fè ti sèvis tou pou li. Hehey ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa aah lamòt konn al lakay ou sa lamòt konn al fè lakay ou sa ala traka papa ki koze sa mesye èske ou wè jis ki kote kòripsyon an rive pèp ayisyen. Fini non très cher. Tijan! Ou konnen w pa ka ale pou w pa di moun yo kòman fen dane a, kòman wikenn 31 an pral pase la, kòman bagay la. Kisa pou nou espere menm? Anpil masidan. Anpil masidan pral fèt. Anpil aksidan? Ap gen aksidan? Wè. Ap gen plizyè moun n ap mouri. Ok, ok, m konprann. Men bon, di nou non paske ou wè pi lwen pase nou. Lane 2023 a. Ki sa k pral pase nan peyi Dayiti? Èske se yon ane ki ranpli ansanm avèk abondans, n ap fè siksè? Pale ansanm avèk nou piske nou pase tout lane 2022 a se move mesaj sèlman n ap resevwa. Ban nou yon ti limyè sou pati sa. Ki sa w wè? Pou ane 2022 a. Ti Jan, di m kòman ane a ap fini, kòman w te wè l? Ti Jan, pale a pèp la. Oh wè. Nan m debake. Blan ap debake? Yo pa janm ale non. Sa viv la ti Jean. Yo pa janm ale. Yo te toujou la gason. Eyy. Eeyy konsa ti Jean ale? Mwen poko janm sezi. Eeii ti jean ale menm jan lè bèf fin ejakile ala traka papa Iiii cette histoire de loi dans pays d'Haïti son bagay extraordinaire pèp ayisyen nou mele wi profesi pi rèd pou sè Laura vin prezidan èske w tande se Ariel ki pou mouri e pa moun kap touye Ariel men okontrè se Ariel kap tiye tèt li Donk, rete sèlman 2 jou. Nan 2 jou la, fò Ariel touye tèt li yon fason pou Laura kapab prezidan. E kiyès ki ba li misyon, kiyès ki fè l wè sa? Se Letènèl dèzame pandan l ap dòmi. Pèp Ayisyen tandans anba avè m. Gen jounalis, genyen ki fè emisyon sou mwen. Yo mete yo pral prepare sèkèy, y ap prepare rad pou y al lantèman Bondye. Oh! Men kisa Dieu pral fè pou Laura president d'Haiti l banm mesaj la hier soir jounalis mwen fin fè kwazad la 13 desanb ki se te mardi mwen antre pòroprens 14 desanb aprè 14 desanb mwen antre men kisa Bondye revelem mwen wè se mwen wè se mesye m pap rele mesye sa premye minis mwen wè se mesye Ariel mou Ariel ki mouri men kijanl mouri mwen se lik tiye tèt li Nou menm ki tiye tèt nou. Pa yè swa. Se pa sa m pral li la non. Se lè m fèk antre nan semèn nan la. Mwen wè se mesye Ariel Henry ki mouri men se tiye l se tiye tèt li. Li tiye tèt li. Li k tiye tèt li. Alò konnen m gen pwofesi sou li ke m di l ap mouri. M te di l ap mouri. Ariel Henry ap mouri? Wi m te di l pou m prezidan fò l mouri. Pou Bondye vin mete m sou pouvwa fòk li mouri. M te di sa nan Gazette Haiti News. Men nan kisa divize pou renye mete nou. Men nan kisa ti pas kout lage nou. Tout sa se rezilta tranzisyon. Pase si n te nan yon peyi nou te respekte la konstitisyon, yon bon maten, yon moun pa tap fin manje 2 gode diri, Li bwè 2 kin kola, li dòmi, epi sa w tande a l reve l vin prezidan peyi Dayiti. Bagay konsa l pa ta p jwenn. Menm nan rèv, li ta reve yon bagay konsa l ta p leve l di Seyè sa k ap pase m konsa. Men nou tèlman pa respekte lènòm, nou tèlman fè dezòd nan peyi a, Nou tèlman touye prezidan pou ke nou ka al pran pouvwa, nou tèlman ap batay antre nou pou pouvwa kounye a menm pwofèt de letènèl yo se menm yo menm ankò kap anonse ke se yo k pral prezidan. Ah! Pèp ayisyen kote w konn wè bagay konsa? Ki kote w konn wè bagay konsa? Pou pwofèt la ap anonse, men ki sa l pral ye. Jamè m pa janm wè yon bagay konsa nan Labib. Eeyy! Ala traka pou lave kay tè papa! Pwofèt la gen dwa vini, li di konsa, men ki sa ki pral pase, li resevwa mesaj nan men Bondye, epi l pote mesaj la. Men m pa janm tande yon pwofèt di, Ebyen mwen menm ki pral prezidan, se mwen menm ki pral wa, se mwen menm ki pral dirije. M pa janm wè yon bagay konsa nan Labib. Non, kote n jwenn avèk mòd moun sa? Ha! Sa k pral rèn, sa k pral premyè dam, sa k pral prezidan, men se kwa listwa, pèp ayisyen? Ede m konprann. Paske m ap raple nou nan Labib, frè e sè byeneme, Wa David, ki sa l te fè ansanm avèk madanm Uri? Te gen yon dam ki rele Batcheba. Batcheba bèl ti grenn, bèl ti koulè, bèl cheve long. A lepòk, pèp Izrayèl ap batay, batay, batay, batay, batay, epi kounya la, David ki te lakay li, epi y voye jwi l. bò flèv la anba a. Yo yon bèl ti grenn, gade nou byen trase. An moutre nou kòman trase pèp ayisyen. Wouch, wè, a, ya, byen trase, bèl cheve. Fanm nan ap benyen anba. David pran tiz. David di, nyom, nyom, je ve manje. Li di, al rele fi sa anba pou mwen. Lè l voye al chache fi a pèp ayisyen. Epi Batcheba rive. E Mouwa k voye rele w. Kiyès ou ye pou w pa ta renmen bay Mouwa yon bagay? Mouwa voye rele w mezanmi pou w pa ta bay bagay la palmarès, pèp ayisyen. Fò pa ayisyen. Ou bay bagay la palmarès. Mouwa goute nan bagay la. Ti konpran. Ebyen sa ki pral pase, wa goute. Apre kèlke jou, pèp ayisyen. Fi vini, li di David konsa, M ansent. Tèt David cho kou vè lan. Tankou ti mizik la di, Lè m t ap fè l la, se nou de l te ye, men kounye a wi, se mwen sèl, men m ap mouri wi, men m ap mouri. Bon, ann kite sa la. Sa ki pral pase nan dosye a? Fi gen mari, mari w pat la, epi w ansent, kòman w fè ansent? Se menm jan de no jou, mari w pa la w ap fè planin, ki entansyon w, nan ki sa w ye? Nan ki sa w ye? Mari w pa la, l aletranje, epi w ap fè planin, se kwa listwa? Bagay la konplike nan men David. David di kèt, Fanm monte yon konplo pou m touye mari fi sa yon fason pou fanm nan ka rete pou mwen sèlman. Oh pèp ayisyen. Ou pa mande m koze se mwen menm k ap ba w koze sa ki pral pase nan dosye a. David pral fon lèt. Li pral di a responsab lame a pou mete Youri devan nan avan gad pèp ayisyen. Dekwa lè yo pral atake. Premye kout flèch Ivèt la pou misye mouri. E ki moun li pral ekri lèt la bay pou bay responsab lame a? Youri ankò wi. Adje. Ou alò respekte tèt ou, se gwo koze men konsa tou ka mouri lèd. Fòn konprann. Lè ke. Mesye yo soti nan lagè, yo debake nan wayom nan, epi David vini el di Uri konsa, non ou mèt ale, ou mèt al repozew, al jwenn madanm ou, ou mèt al repozew, Uri di konsa, mon wa, ak ki kè, ak ki kè mon wa, poum leve poum al domi lakay mwen ansanm avèk madanm mwen, tandiske le pèp Israël nan batay. Tandiske lame Izrayèl la nan batay. Enmi ka debake vin atake w mwen wè non fòk mwen rete la. David di tenkèt pa ou mèt lage cha gason pase David konn sa l fè l bezwen fè misye gade pitit la ti konpran. Ebyen frè e sè byeneme sa ki pral pase nan dosye a. Iri di David ok. Oh oh Nan demen maten David pa wè Iri se devan palè a li te dòmi, li pa t al lakay li. David di kèt mesye, ala nonm ridikil papa, nèg la pa vle okipe pitit la non. Oh oh Humm Ebyen frèzesè byeneme sa ki pral pase, David maniganse l maniganse, ah li di de tout fason se touye pou m touye misye. Ase m paka aksepte yon bagay konsa kounya si fi al kanpe l di se moa ki te voye chèche l moa kouche l bon sa pral fè skandal sa pral fè skandal wayom nan ap tou kraze enmi pral atake Israel pi fon yo pral an feblès David fon lèt li bay Uri l di pote bay responsab lame a pou yo mete w devan pou yo ka touye w pi vit Uri pran lèt la ankò Li pote bay chèf la. Lè chèf la rive, li li lèt la, li wè sa wa di, ebyen l pral egzekite. Li pran Urivre, li mete l devan, nan avangad pèp Ayisyen. Premye kout flèch ki fèt, li kap mouri. Kounye a la, pèp Ayisyen, nou konnen lè w wa, Ou tèlman gen aksè an ou gen agoch ou gen adwat ou gen devan ou gen fi nan moun ou ti konpran e nan epòk sa yon nèg te chaje ansanm avèk madanm nou sonje o o nouvèl vini pèp ayisyen y ri mouri batcheba kriye l kriye l kriye l kriye l kriye l kriye apre sa l siye zye li paske l gon ti wa andedan vant li Humm epi sa w tande a David pral voye chèche fi a pou l vin rete nan wayom pase fanm te gentan fanm li ti konpran genyen pwofèt Natan pèp ayisyen ki pral debake nan wayom nan epi l di bon wa David di sa k pase pale avè m non li di oh oh kite m rakonte w yon istwa genyen yon bèje ki gon sèl mouton Epi, gen yon lòt bèje ki gen nenpòt san mouton. Epi, gen yon festen l ap fè lakay li, se sèl grenn ti mouton malere a genyen an, li pran l, li touye l pou l bay envite. David rap! Li leve kanpe, l di, Kiyès ki fè sa a? Non, misye merite mouri! Moun sa a merite mouri! Pwofèt la vire l gad David. Li di l konsa, E ou wi moua. Ha ha! E ou wi moua! Ki touye Uri pou pran madanm li. Wouch! David di, Kèt Letènèl kenbe m. Li chire rad li, li sot tonbe sou fas. Frè e sè byeneme, Donk, sa mwen eksplike ou, se pou w kapab konprann, dosye nan peyi Dayiti, ou wè yon moun sot kote l soti, epi l di w konsa, m pral prezidant, se mwen menm ki pral lwa, ki kote ki bon? Bondye ba ou mesaj w ap vin wè a. Pa janm gen yon bagay konsa non. Pa janm gen yon bagay konsa nan lavi pèp ayisyen. Pa janm gon bagay konsa nan labib. Se toujou on moun ki vini di se entèl kap fè tèl bagay, men tèl bagay ki pral pase. Men moun nan pa ka dim li wè pou tèt li, li pral prezidan. Lè w pran ka de Jozèf, se vre Jozèf tap fè anpil anpil rèv. Li te wè, li nan jaden, lap keyi ble, li wè tout pake frè l yo tèt anba devan pa l la. Li wè zetwal ap file pa l la ret anlè. Men li pa t janm konprann. Se jiskaske frè yo vin vann li, l ale ann Ejip, e lè l rive ann Ejip, pèp ayisyen, se apre yon bann tan, piske l pral pran prizon, se apre yon bann tan, lè lafamin frape Izrayèl yo, Lè lafamin vin frape fanmi Jakòb, yo pral deplase, yo pral antre ann Ejip pou vin achte manje. Jozèf pral rekontre ansanm avèk frè yo, e se la l pral konprann yon seri de rèv li t ap fè. Men, rèv li te fè yo pa t entèprete l pou li te di konsa, E mwen k pral chèf tout fanmi an non. Jamè bon l pa t konprann. Epi kou jounen jodi a yon pakèt tèt pete sot kote yo soti, ebyen m pral prezidan, m pral dis, m pral dat. Tou sa, se paske nou pa deside fè peyi, se paske. Nou chita la fè tranzisyon, kraze, brize, boule, fè ti paskout. E Jovenel Moïse te pale nou? Medam, matmwazèl e mesye, tande deklarasyon sa ansanm avè m. On peyi, jodi a, nou vle pran l pou n al avèk li non kote ki rele katchouboumbe. Katchouboumbe a pou janm rele l konsa. Tranzisyon pa rele tranzisyon, se katchouboumbe rele paske se la tout nèg fè lajan. Se la toutòm, dayè nèg yo di w sa, je naj dan dè zo. twouble. Sa vle di lè nèg la di w lap naje an eau trouble, sa vle di sa sa vle di a. Sa vle di se 2 moun, se lè tranzisyon, se lè sa li menm pou l fè bè li, pou gen kontra k pase avèk 2 fèy papye, paske mwen menm gon kontra ke mwen m pa bezwen repete la a paske pèp la, m pa la pou m mete pèp la anfas pèsonn, lè m mande kontra a. M fè 1 an m paka jwenn kontra a apresa se 2 fèy papye wi yo pote ban mwen. 2 fèy papye? 2 fèy papye! Epi kontra a. Donk ki angaje leta a. Ki angaje leta a ok ki angaje leta a sou prèske 40 milyon dola chak ane. Avèk 2 fèy papye? 2 fèy papye. Sa vle di lè yon nèg se tranzisyon ke w mande nou menm jan m di nou sa a tranzisyon pa gen anyen l pote ke mizè ke l pote l ap ogmante richès yon gwoup, 2 gwoup ki yo menm se nan sa sèlman ke yo ka fè lajan, paske ke yon peyi se nan konpetisyon, se konpetitivite, si wap pale de zafè antreprenarya se konpetitivite, se pa nan monopòl, monopòl an fèt gon seri de domèn lè w antre nan monopòl son krim li ye. Èske w konprann? Donk, lè yon prezidan kanpe l ap fè deklarasyon sa yo, l ap di fòk konstitisyon an chanje. Donk, moun ki chita la k ap fè demagoji nan peyi a, ki vle pou toujou gen tranzisyon, pou ki vle pou yo toujou ap kraze brize, toujou ti pas kout. Y ap toujou met ansanm pou yo manje prezidan pase yo pa bezwen peyi a avanse, pase se nan tranzisyon an yo fè lajan, se la yo rich. E se nan dosye tranzisyon, tranzisyon, tranzisyon sa tèlman moun gen aksè ansanm avèk lavi moun touye, divize pou renye, asasine pou kapab gen pouvwa. E sak fè w wè gon seri de moun pa konn ki kote yo soti, ou pa konn ki loray ki kale yo epi yon bon maten yo vin di yo ap prezidan 12 milyon abitan. Ki kote? Se tèlman nou pa respekte tèt nou ki fè w wè yon gwoup moun chwazi chita nan yon otèl epi yo di w yo vin avèk solisyon kriz pou mwen menm ansanm avè w tandiske se yo menm ki te fin fè kriz yo nou pa t janm nan kriz e yo k mete nou nan kriz nou pa konn dosye kriz e si se pou nou dosye kriz te deja rezoud. Èske w konprann jis ki kote kòripsyon an rive? Nan dosye ti paskout sa, nan dosye tranzisyon, nan kisa nou ka tonbe nan peyi Dayiti? Ala traka pou lavi Kaïte papa. Frèz e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a m poko janm sezi konsa. Oh! Ann gade. Bon sa k pase sitwayen an la a? Konsa pou w ap manje yon manje cho? Hey! Ooh! Doktè John santi amour gason mele. Ou mele a bouch la. Konsa pou ap kwit fra ou? Ou gen refrigerat anndan ou? Oh! Ah non, ah non, ah non. Mezanmi! Mezanmi! Non m sezi wi. M se oh Hey ala traka pou lave kay tè papa Medam matmwazèl e mesye se moman pou nou fè yon kout pye nan kanara nou konnen pandan dènye moman yo la a zòn sila a vrèman tèt anba bandi ap touye moun jan yo vle bandi ap rantre kay moun jan yo vle fè sa yo vle nan moman yo vle gen yon jenn fanm ki rete nan kanal, donk avan menm bandi yo touye l, pèp ayisyen ou kapab tande deklarasyon l. Sa ki pase, li te kwaze ansanm avèk yon polisye, polisye a mande l èske l ka gade kontak ansanm avè l, polisye a ba li nimewo l. Apre sa li soti lal kontra polisye, polisye yo dil silvouplè fòk ke li yo edel, fòk ke li ede yo mare bandi ki nan Canard. Ebyen frè se sè byeneme, malerezman demwazèl sa a kal tonbe anba men bandi yo, bandi yo pral asasinel sou pretèks li tap bay lapolis enfòmasyon. Pou plis detay, an nou gade e tande videyo sa a. Chame, fòse ou te fòse m moute cha a pou m te vin ansanm avè w. Tank ou esplike kouman operasyon an dewoule lè yo vin avè w. Lè yo vin avè m, e pa dèyè ou mete m chita. Dèyè ki bò? Pa dèyè cha a. Ok. Lè yo rantre nan zòn nan avè w, sa yo mande w kòm enfòmasyon? Yo di m. Yo konnen nou epapiye tout kote. Gang nan gwo, li pa piti. Soti Kanaan rive Vilaj de Dye, bat tout gravin, tout kote yo konnen li l ye. Se pa vre? Kounye a lè yo pran yo mete yo nan sa pou yo lage yo nan lari a, ki sa yo di w fè? Yo konnen nou Santo, nou Kwadèboukè, nou tout Pènye, nou tout Petyonvil, nou tout kote nou menm. Nou tout Dèlma. Yo pran w, yo mete w nan cha, yo fè w vin la. Dèfwa jan de video sa yo m konn ap poze tèt mwen kesyon eske chèf polis la wè l? Eske lapoli a ki figi, a ki kè, a ki kran lapolis chita pou l ap gade jan de video sa yo kòman bandi ap retire lavi moun tandiske yo la pou pwoteje bon lapolis ap pwoteje sa ki gen yo. N ap atake sijè sa yo nan lòt video an n poze sou sa. Frè se sè byeneme se moman pou n fè yon kout pye nan peti gwav. Mesye sa ou pral gade la e ou pral tande selon radyo preferans FM li gen yon pitit fi l ki genyen 21 lane. Pitit sa ki pati kite kay li depi 15 jou. Jèn fi an li t al gade yon match foutbòl li pa janm retounen. Selon papa a, se pa premye fwa jenn fi sa ap pati kite kay li. Pou plis detay, ann tande deklarasyon mesye a. Non pa w? Se Mèt Franswa Delifè. Mèt Krete Ranpè. Ou Mèt Krete a Plas. Non w? Mèt Franswa Delifè. Kote w abite? Mwen abite Chabann. Pou ki rezon w vin nan radyo Preference FM? Bon e efektivman m vin nan radyo e preferans FM se jis ke mwen gen yon ti demwazèl ki abandone fwaye mwen e donk depi lò nou pa janm wè l antre se ke mwen mwen vini nan radyo a paske m konnen radyo a se yon radyo ki ekoute e se si ke gen anpil moun ki rekonèt nou nan vil la. E pou m plis presize kiyès moun k ap pale a, se yon ti jwèt non yo ban mwen Chabàn ki rele Senyòl. Sa vle di ou konnen m konn fè espanyòl nan kèk kolèj. E dizon, depi lò. Non madmwazèl la. Matmwazèl la rele Farah epi gon vrè non li se Dieuphthèlie François. Mwen menm se Dyelifèt François. Laj li? Li gen 21 an. Li pati kite kay la depi kilè? Depi lè final ti ginen an. Konbyen jou li gen deyò? Bon, siman de samdi, li prèske gen 15 jou. 15 jou deyò? Abite la, l abite yon kote? Bon, Lè lap bite lap bite paske tou li konn fè sa deja nou palel li pa janm tande bon sèt fwa si li mete kòl deyò so nou menm mwen menm m vin nan radyo a efektivman sak fè m vin nan radyo a se poutèt sil gon bagay kote li ye a pou yo pa ou konprann pou nou pa antrave antanke pè de responsabilite donk mwen menm avèl. Kote li konn abite sòti konbyen fwa l konn fè sa konbyen fwa l fè sa. Li fè sa ozanviwon 3 fwa sa fè twazyèm fwa men nou menm nou te penalize sal te fè a. e gen moun ki te vin avèk li yo pale pou yo pale avèk nou epi nou responsab li epi nou menm tou nou te fè lekòl avèk li tou nou pale avè l nou di sa l ap fè a pa bon li pa gen dwa jwenn ki demwazèl li ye li te pou l dòmi deyò donk nou ka konprann ke l ka sòti men w ap antre lakay ou sètadi ke lè l vin pa ka tande konsa li fè sa premyè fwa apre sa yon dezyèm fwa kounye a nou te di bon nenpòt lè kèl lè li refè sa ankò Donk mwen menm, manman an te pran desizyon pou l mete l deyò men m pa t dakò mwen menm, m te di bon m ap kontinye pale avèk li, m ap fè lojik avèk li jiskaske li vin eseye konprann epi pou l pa t fè sa. Epi tou dènyèman m chita avè l vre antanke papa chita avèk li pale, m di èske w konprann mwen kounye a la a sa m di w yo, èske w p ap fè sa bagay, li di m non li p ap fè sa bon enben de swazyèm bòde a la a. Li met kòl deyò epi pa janm antre. Kòman l rele ankò? E Fara. Ti ginen l t ale? E wi li t ale nan foutbòl ti ginen an nan final ti ginen an samdi pase a. L al viv foutbòl? Non li t ale asiste final la. Bon Nou ba l move jan nan kay la? Bon si nou ba l move jan nan kay la m kwè n abitye avèk. Bon, kay la antoure de plizyè vwazinay, sètadi ke vwazinay yo ka ap tande, paske se yon radyo ki ekoute. M panse ke alalèt, si se manti m ap bay, gen moun k ap di se manti, paske yo konn tout tag Fara, epi yo konnen tou ki sèvis ke nou bay Fara an fonksyon de jan, de konpòteman ni, e jiska dat. Li pa ta ka fè yon bagay konsa. E kòmsi yon timoun ki lage yo? Wi, jan l fè la. Pou ti ka dòmi deyò, fè semèn deyò. Dòmi deyò kay moun. E se, mwen m tou, m tou, m tou elanse sa tou. Sa k fè m plis vini. Se si tout fwa. Alò, li ta gen yon bagay kote l ye a. Sètadi ke pou, pou lajistis rekonèt ke se abandone l abandone kay la san motif, san se pa lòd nou. Sa vle di ke nou menm nou pa gen anyen. Ok, nap di Ok, ou konnen Se moun ki reskonsab li a Donk tout bagay, tout tag nèt, tout bagay sou reskonsab Wi men laj kounye a pa vle di matirite Moun nan gen dwa gen yon bann laj epi l pa gen matirite Si l te gen matirite l pa ta fè sa Sa nap di yon jenn gason ki ta fèmen yon kote ak Farah Ebyen fè Farah Al chache wout kale ben mennen Fara lakay paran l. Paran yo enkyete e kelkeswa sak rive Fara ou menm ki kenbe Fara anndan kay ou nan yon chanm ou enkelkepa avèk Fara, fè Fara retounen l rapido presto lakay li. Nenpòt lòt moun. Li konpri ke non sèlman se yon gason, li te mèt se te yon fi parèy li. Li kapab al ebèje l kay yon fi tou, mennen Fara lakay li. Donk, bon manman an te di m tou, bon manman an te chita avèk mwen sou dosye a, manman an te di sa fè twazyèm bòde Fara abandone kay la, pou twazyèm fwa, bon tout mèb l ap mete l deyò. Non, manman pa ka mete pitit li deyò. Non, pa gen bagay konsa. Non, paske se l pa tande. Non, pe enpòt. Timoun nan vini, ou resevwa l. E pitit ou, bon lè w mete l deyò a, kote l prale? Ou lage l nan lari an? Non e pou manman resevwa fara li pa la fara e jiskaske fara pran konsyans li paka metel deyò lèw metel deyò a kote ou metel ou lal la. Ojis mwen ojis lè manman te dim sa konsa m pat m pat dakò avèl paske m pran anpil pasyans paske li fè sa o mwen de 2 fwa deja. Pale pou n kontinye pa la fara pa la avèk li pa la avèk jiskaske li pran konsyans li ankò timoun e konnen l pa konprann sal fè a. Men mwen menm li plis li plis pale avèk mwen. Ou konprann li plis gen kontak avè m. Farah plis gen kontak avè mwen antanke papa paske m pa ba l move jan epi m toujou si m bezwen yon bagay. Men petèt se sa nou di lan li konnen ke n pral mete l deyò l tou rete deyò. Non, non. Se kòmsi deyò deyò nèt. Omwens li kantan konnen m pa p ba l kou. Li kantan konnen m pa p ba l kou. Men di Farah si l ap koute w la pou l antre lakay li. Bon, dezòmè e. Bon jodi a li poko responsab byen ke li nan lay e. An ale di fara retounen frèm li pa gen laj la yon ti bebe li ye timoun yo ye bon dizon fè vini pa janm nan menase timoun nan di e map mete w deyò pa janm di sa ankò pa di timoun nan sa bon e se manman ki te di sa mwen non fò pale a manman pale a manman pou l pa repete mo sa ankò pou l pa bay timoun nan pretèks ni okazyon pou l ret deyò. Ben ok e kòm etan done ou dim sa mwen nenpòt moun ki kenbe Farah lakay li donk li pa li pa fèl vin lakay li donk nenpòt sal genyen se sou reskonsablite moun nan. Telefòn ou? Telefòn mwen se 32 42 12 13. Ok. Ok moun nan ka relem sou whatsapp pou plis presizyon paske lè swa m fèmen telefòn. Pa gen pwoblèm. Ya. Antouka mezanmi moun ki kenbe Fara a lage Fara tande fè Fara retounen lakay li papal renmenl anpil fè Fara retounen lakay li pa kenbel si tout fwa gon bagay ki rivel se sou kont ou pa kenbe Fara lakay ou voye Fara tounen trennen Fara mennenl tounen. Donk paran yo tou li enpòtan lè ke nou gen pou nou korije yon timoun chita nou korije l men pa fè l dè menas ou ap mete l deyò sitou lè timoun nan gentan gen san libètinay la nan li. Frè se sè byeneme genyen lapolis ki prezante bilan yè 28 desanm 2022 a, donk se bilan pou tout lane 2022 a. Ebyen, lapolis fè konnen pou ane sila a, yo arive arete 149 ti bandi dèyè manman. Fò nou di sa mesye, ti bandi dèyè manman. Men gwo tèt k ap bay pwoblèm yo jiska prezan n poko ka rive sou yo. Lapolis arive tiye 149 bandi. Donk fò nou di mesye se ti bandi dèyè manman nou vidatè men gwo towo yo nou poko ka rive sou yo. Fò nou presize sa pou popilasyon an. Genyen 41 otaj ki libere, moun yo te kidnape e gen 93 tantativ kidnapin ki dejwe. Bravo Lapopo! Se pa mal. Epi frè se sè byeneme, avan menm prezantasyon bilan lapolis, DG pnh la te evoke mèg resous kriz boulit. Mwen kè! Men jan nou fè sanwont konsa? Jan nou fè visye konsa mesye? Avan nou di yon bagay nou gentan di nou grangou, sa pa plen vant nou. Kite mele moun. Nou pa la pou pwoteje zèvi. Lè pou nou vòlò, nou pa degaje nou, nou vòlò. Lè pou nou monte yon gwoup gang, nou pa degaje nou, nou monte l. Lè pou nou mete Fantom 509 sou pye, nou pa degaje nou, nou jwenn lajan, nou mete l. Men sa k fè kou pou lapolis bay sekirite a toujou gon plenyen. Kou gon bagay pozitif ki pou fèt nan peyi a toujou gon plenyen. An tou ka, kòmandan Derozye, ok. Sonje m tou pou lane 2023, m pa p pran Rapò o wi mèg mwayen di bò. Kenbe mèg mwayen di bò nou an pou nou. Pase nou pa ka non lapolis tout la sent jounen ou tande tèl peyi ap bay tan, tèl peyi ap bay tan, bidjè, tan pou lapolis epi nou toujou gen mèg mwayen. Ki sa nou deside fè menm? Si n pa kapab just di nou pa kapab men sispann plenyen nan tou zòrèy moun. Se swa nou degaje nou jwenn mwayen pou n bay lapolis oubyen nou pa pale menm nan figi moun. Bay nou responsab sekirite wi avèk lè mèg mwayen kite mele m avèk mèg mwayen si w pa t vle fè la mèg mwayen fè la zong ou kite mele pèp la e sekirite wi pou sa yo peye nou men tanzantan w vini w ap plenyen men ou k w ap sezi wè nan espas 3 mwa yon chèf polis gen tan konstwi yon kay nenpòt 4 etaj nan peyi dayiti epi mèg mwayen lapolis pa ka fonksyone ala traka pou lave kay te nan peyi sa sa vle di se san mande san sanwont lan menm ki sou nou konsa. Anvan pale mèg mwayen, mèg mwayen, mèg mwayen. Oh nou pa kapab mèg mwayen. Wap tande konbyen milyon wap pran pou bay entèl. Konbyen milyon te pase bay entèl. Oh mèg mwayen, mèg mwayen. Wi 52 milyon pou Dimitri. Kouman kote nou jwenn lajan sa yo? Non fòn sispann. Avèk mèg mwayen se tande w tande entèl te leve yon bout sak lajan l bay entèl. Epi mèg mwayen. Si nou pa kapab, just di nou pa kapab, lè konsa chat koukouy a degaje yo klere pou je yo. Men tout jounen nou gon plenyon, nou gon ekskiz n ap prezante mesye, sa pa fè sans. Tout la sent jounen toujou gon ekskiz, wi se pa fòt mwen, wi se sa m te genyen, wi avèk mèg mwayen, men kiyès k ap chache gran mwayen an? Eske se popilasyon an? Se nou k rache, se nou k plante, se nou k koupe, se nou k taye. Epa popilasyon an. Leta nan men nou, kès la nan men nou, peyi a nan men nou. E nou fè sa nou vle, nou sèl mèt eseye nan savann nan. Men lè nan plede vini nap di mèg mwayen, mèg mwayen. Kiyès kap mete estrikti an plas pou ke gen bon jan mwayen? Eske se popilasyon an? Non. Se nou kap dirije. Men nou pa ka tout la sèt jounen vini ap pase moun nan betiz mesye. Fò nou manyen kite defo sa. Nou toujou gon ekskiz nap vin prezante. Sa te gen pou l fè tèl bagay. Woy wi, se tèl bagay, nou pat jwenn sesi. Kiyès ki tap ba ou l? Eske se popilasyon an? Se pa popilasyon. Fò n sispann ansanm avèk jan de ekskiz sa yo. E depi ou wè yon moun chita la, lap plede ba ou yon ekskiz de yon travay li te sipoze fè pèp ayisyen. Visye l visye. Vòlè l vòlè. L pa dwat li koken. Li pa yon bon lidè. Li gon ti travay pa anba l ap jere. Pase bon lidè a pa nan ekskiz. Yon bon lidè, moun ki deside pou l mete sekirite nan peyi a, pa p nan ekskiz avèk mèg mwayen. Kòman fè bandi yo fè gen mwayen? Bon se nou k chèf nan peyi a. Kòman fè bandi yo gen plis mwayen? M pa janm tande yo ap plenyen pou bal. Tandiske se nou menm ki kontwole dwàn. E pa bandi yo non k nan dwàn nan. Epa bandi yo k nan dwann nan, se nou menm otorite yo k nan dwann yo, sak fè yo pase se menm nou menm nan ki pèmèt yo pase. Se nou kap fè biznis, se nou kap brase. E nou k responsab, sispann ekskize tèt nou avèk menk mwa, nou gen lajan nan men nou, nou kapab, e deside nou pa deside, se volonte nou pa gen. Lè wè nou pa gen volonte konsa fòn sispann pase popilasyon nan betiz, ap plede dil mèg mwayen, mèg mwayen, mèg mwayen de wat? Non, nou raz ansanm avèk dosye sa. Tout la sent jounen, son mèg mwayen, son mèg mwayen. Tandiske lè pou nou vòlè, nou vòlè san kanpe. Lè pou nou detui, nou detui san kanpe. Lè pou nou fè konplo pou nou touye prezidan, gade nou, nou gen, nou gen kou, nou gen kolòn vètebral, nou gen strateji pou nou fè l. Men kou pou nou mete sekirite nan peyi a, mèg mwayen. Kenbe betiz sa pou nou fann sispann di l nan figi la sosyete. Aye nou k responsab. Frè se sè byeneme, toujou nan sa ki di nan bilan an, ebyen. Pou lane 2022 a, gen omwen 1,140 operasyon ki fèt, gen yon senkantèn pèkizisyon, genyen 12,960 arestasyon ki fèt. Non, fòk lajistis silvouplè ta ban nou bilan l. Selon sa lapolis di, li arete 12,960 moun. Non, fò lajistis ban nou bilan l pandan ane a tou. Ala traka pou lave kay te papa ala kote moun yo ranse se nan peyi dayiti pèp ayisyen non fòk lajistis medam matmwazèl ze mesye prezante nou bilan l tou fòl di nou sal fè pandan ane a lajistis pa ka ret konsa pou l pa bay bilan pou l di nou kantite odyans kantite jijman ki fèt kantite moun yo libere. Kantite dosye yo te travay sou li pandan ane a, bon mwen si li byen non. Lapolis ap arete bouwon kote, donk depi w tande tribinal premye enstans fonksyone, depi w tande pakè fonksyone pèp ayisyen s on kòb, s on dosye cho, se prizonye politik. Ala traka pou lave kay tè mesye. Non, I love my country pèp ayisyen. E frè e sè byeneme, n ap avanse toujou. 12960 moun sa yo, yo arete, yo arete yo pou divès fè, tankou asasina, trafik dwòg, trafik moun ansanm avèk krim. Genyen plis pase 300 zam ki sezi, pami yo 39 fizi daso. Genyen 146234 katouch lapolis sezi. Ee, la lapolis ou nan koken. La police ou nan koken. Mesye Frantz Elbé wap dim ki kote rès katouch yo fè. Se pa a se la ou. Non non non non non. Pèp ayisyen bon m fon ti rapèl pou ou. Nan lannuit 12 pou ouvè 13 jiyè, la polis sezi 25 mil katouch ki t ap soti nan Port-de-Paix. 25 mil katouch sa a te nan 26 kès. Yo te jwenn li nan yon kamyon imatrikile TM 12 118. 25 mil katouch, sa fè 1. E, frè e sè byeneme, nan menm mwa jiyè sa ankò, lapolis pral sezi yon total de 14 mil 646 katouch nan Pòtoprens. Eske w raple w? E nan premye jiyè, lapolis pral sezi yon total de 120 mil katouch nan dwàn Pòdepè. Katouch sa yo mwen kwè yo te vini nan bato Mis Lili. Kounye a la a, an nou kalkile ansanm. Lè w pran 25 mil ou mete 120 mil sou li, plis 14 mil 646, sa fè konbyen pèp ayisyen? 234 rete yon total de 13 mil 555 katouch la polis ki kote grenn katouch sa yo fè silvouplè avèk lè mèg mwayen di bò ha ala traka pou lave kay tè papa se nou te di nou sezi se nou te bay bilan e pa mwen menm ki te di li sou paj nou kounya la nou pa ka banm zanana pou sizann nou pa ka prezante m bilan sa epi gen 13 mil katouch ki pa antre e frèzè sè byeneme ou kapab raplew. Non, sa se pa bilan. Sa se sou blòf nou ye, mesye. A la traka, papa. Trèz mil, anviwon katòz mil katouch pèdi dan la nati epi, avèk lè mèg mwayen di bon, ki kote katouch yo fè? E nou k di labouch nou, e pa mwen menm. E nou k si ta fè nou. Ki kote katòz mil katouch sa fè? E 9 grenn li manke pou l fè 14 mil katouch ki kote l vè? Ban m yon ti limyè ede m konprann mesye. Ala traka pou lave kay tè. E frè e sè byeneme lapolis anonse ebyen gen 5 plantasyon mariwana yo detwi nan la repiblik, genyen 41 otaj yo libere, genyen 93 tantativ kidnapin ki echwe e genyen tou yon total de 200. 19 milyon de goud ki retounen nan ministè finans. Pa de pwoblèm lapolis kontinye frape men fò w ban nou eksplikasyon de kantite katouch la puiske nou pa konprann anyen nan lanmò Samson. Medam, matmwazèl e mesye, dènyeman la a, nou te tande deklarasyon minis travay la ki t ap vekse yon jounalis k ap di jounalis sa, èske w pa nan peyi a, èske w pa wè travay k ap fèt yo? Eske nou ka fè tout on kou? Gade imaj sa ansanm avè m. La a pèp ayisyen nou nan yon komin ki rele Savanèt. Pa gen wout. Pa gen siyal. Pa gen anyen nan zòn sa. Tandiske, s on zòn ki fè anpil anpil manje. Tande byen, s on zòn ki fè anpil anpil manje. Mwen pa kwè minis travay la konn zòn sa. Pa gen wout non. Gade byen pou wè. Kòman moun yo ap pouse machin lè lapli tonbe. Bagay yo ekstrememan konplike. Pa gen edeyach. Pa gen siyal. Se yon lè konsa. Konpayi yo vin met yon ti gaz. Bon, pwiske wout la pa bon. Moun k ap soti nan zòn sa. Peyizan ki fin fè. Manje l ap mete yo nan machin pou desann ansanm avèk yo. Son kaskèt chinwa. Donk peyi a ka fè manje, li kapab e kwè m si nou vle Ayiti ka bay tout Ayisyen manje. Men son kesyon de volonte ak visye nou visye e nou pa janm sispann chwazi moun kadayi pè, soufnantchou, ti visye pou n mete dirije nou, nou pa deside chwazi lidè pou mete dirije nou pou pran desizyon pou nou. E eta nou ye fason nou visye a, se konsa nou chèche moun ki pi visye pase nou pou n mete nan tèt peyi a pou fini ansanm avèk nou. Donk maten an, nou wè kòman m t ap montre nou 3 moso bannann pèp ayisyen. 3 moso bannann ansanm avèk 2 ti kwis poul pou 125 dola. Pou 125 dola ayisyen. 625 goud. E tandiske zòn sa a son zòn ki gen anpil bannann ladan, ki gen manje. Donk men nan ki sitiyasyon pou peyizan an, menm moto pa ka pase non. Men nan ki sitiyasyon peyizan an ap viv. Men kòman l ap eseye pou l rantre ansanm avèk de grenn bagay nan Pòtoprens pou l al vann, pou l achte yon ti lwil pou l monte. E pou tande w gen dirijan, e pou tande ministè travay ap travay, mande m ki kote si se nan m pa bezwen di rès la pèp ayisyen, paske dèfwa m anvi rantre tout longè m lote chabon e kè m kenbe. Donk lè w ap gade pèp ayisyen, gade ou ou gen lè pa konprann, pa gen wout, pa gen anyen, e pou tande chak ane konbyen milya de goud, konbyen milyon de goud nan bidjè ministè travay. Bon ane sak sot pase a la, lajan ki dekese pou ministè travay m pa wè sal fè. M pa wè sal fè, m pa tande ki kote 5 kilomèt wout fèt. M pa tande ki kote yo te bouche yon tou rat. M pa wè anyen pèp ayisyen. M pa wè anyen. M pa wè anyen. E pou sa nou tap batay la? E pou sa nou manje Jovenel la? Eeeeee m pa di si Jovenel te la l tap fèt tout, men pèp ayisyen nan diskou Jovenel ou te kapab wè enpòtans peyizan gen nan zye l e l te toujou di l. Pa gen ayisyen lavil, pa gen ayisyen nan mòn, nou tout se ayisyen. Moun sa yo nou bliye depi 1900 jamè a, ebyen fòk yo jwenn yon ti bagay nan Ayiti a tou. Fòk yo jwenn yon ti bagay, fòk yo goute nan gato Ayiti a. Ti rès la se pou yo li ye. E si Jovenel ka kanpe pou l di ti rès la se pou yo, Ebyen pèp ayisyen te gon gro pake bagay la pat piti donk ti mak rete a se pou pèp la donk jounen jodi ou kapab wè menm ti rès la pèp la paka jwenn paske nou touye prezidan nou chèche yon pakèt bann aloufa nou mete kap souse kap dechèpiye epi lè ou poze yo kesyon yo preske mete men nan kòlèt ou pou bat ou sou tèt lajan ou nan ankò na kite sòt pèp ayisyen apresye mizik sa a yo gobe jojo. Apre sa ou sot gade la a. E se pou sa pèp ayisyen, mobilize tout kote. Pale ansanm avèk fanmi ou. Pale ansanm avèk vwazen ou, vwazin ou. Pale ansanm avèk tout moun ki nan kominote a. Pou nou mobilize, pou ke nou fè petisyon an. Petisyon pase fò nal chèche fanmi moun sa yo pou yo vin manje mizè tou nan peyi dayiti. Pase lè mari yo al sere yo, lè madanm yo al sere yo aletranje, epi peyizan li menm li paka jwenn wout, se lajan sa yo yo pran pou yo al peye gwo kay aletranje, se lajan sa yo pran pou yo al peye gwo inivèsite pou pitit yo aletranje, tandiske nou menm nap soufri nan peyi dayiti, fòk nou bay mesye sa yo yon leson. Frè se sè byen eme byen vini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete m pa kache di w lane 2022 a se te yon lane rèz pèp ayisyen pèp la pran rèz li pran rèz li pran rèz li pran rèz son bagay ekstraòdinè humm fòk mwen di w 17 mwa depi Ariel Henry gon sèl chapo nan tèt li chapo dyalòg yo ap dyaloge pèp ayisyen jiska prezan yo poko janm ka abouti ak anyen. Mesye dam Montana yo menm m pa kache di w talon soulye yo fini nan mache kay blan an eeyy kap bay folle espwa sa poko janm anyen humm. Magalie Comeau Denis li menm li fin maigre nan mache rankontre ansanm avèk Ariel pou jwenn konsansis. pou yo siyen yon akò jiskaprezan akò poko janm ka tonbe non ane 2022 a se te yon ane rèz pèp ayisyen. Premye minis Ariel Henry li menm sèl wa nan peyi dayiti li k wetire li k mete li k chanje vwayaje lèl vle li tounen lèl vle donk li sèl wa li pase lòd si ke m pa si ke m pa bay otorizasyon piga pyès moun ki nan gouvènmanm nan kite peyi dayiti. Li tèlman ale lwen pèp ayisyen pou l montre yo pwisans li genyen, li te deklare, li te di nan Scoop FM li ka deklare lagè. Si yon moun oze pale gouvènman l nan mal, m pa kache di w l ap, li pa t ka fin di rès koze a. Donk, lè mesyedam Montana yo te reyini nan yon ti chanm otèl vini ansanm avèk yon akò pou al dirije peyi, li te di yo, li te fè yo konnen sa yo se jwèt tè. Fwa ou nan dèyèl, li nan dròg, lap finanse gang, lap blanchi lajan. Ala traka pou lave kay tè papa. Donk dosye konstitisyon 1987, sa pa pale ankò nan peyi Dayiti, bagay konsa pa egziste. Pase se akò agoch, akò devan, akò dèyè, akò maklòklò, akò maklouklou, akò, akò. Tout moun ap reyini anba pye bwa, nan ti chanm kay, sou fatra, nan otèl, fè krèy. Wi, yo vini ansanm avèk solisyon kriz pou le peyi. Bon! Ane a fini, nou pa regle anyen, nou monte n desann, peyi vin pi mal, tandiske bandi yo menm, yo mete nou tout nan kanpe lwen, dyaspora pa ka antre. Donk mwen kapab di, pèp ayisyen, lane 2022 a, se te yon ane rèz. Frèz e sè byeneme, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal, sonje m di nou, pou lane sila a, se nan maryaj m ap mache. Men, Pam zoom yon yon chans mwen. Yon nèg Sen Lwi di Nò. Wi, nèg Sen Lwi di Nò a, kap kouz avèm epi l di m konsa, li enpòtan kounya la pou ke m al wè paran l. M di pa gen pwoblèm pou n al an pwovens. Pèp ayisyen, o o, lè pou n travèse pou n ale lakay li, gen yon gwo dlo kap desann fò n travèse dlo a, te gen lapli. Humm eleman dim konsa non l pap mouye pye l fòk ke li rive a pye l sèk m di pa gen pwoblèm men gen kèk moun ki bò dlo a yo peye moun sa yo pou pote moun travèse dlo epi misye pral peye pou travèse l anvan ansanm avèk valiz yon ti sak pwovizyon l te pote tou misye pat vle foure pye l nan dlo a men l bwè dlo gade videyo a ansanm avè m. Te ka ti degaje m dlo a wi. Gade koze ou vin fè video sa. Gade Gade koze. Hey Dadou mago mesye. Wi. Ayiti diktati yo se lapèl dè zanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kaka pèp ayisyen m tou vire m tounen lakay mwen m kite ti tonton an mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.